Sa se bagay terib sa k ap viv nan sosyete a jodi a. Konprann? A mwen konnen k te ka fè voum se do, tout voum se do, ou plonje nan ipokrizi k genyen an, ou wè ou pa wè, ou tande ou pa tande, ou viv tankou yon manfouben. Kouman yon nèg ap fè manfouben nan jan de sitiyasyon sa la? Fò a fò a mwen ke ou pa ta ou pa ta moun ditou ditou. Pa ta gen sa yo rele charite, imanite. Konprann? Yon moun madanm pral akouche, se frè l ap mande ba l ti kout men pa kite l wont, epi kounye a l yon kote yo mande 200 mil dola ameriken pou li. Ou konprann? Son bagay tèrib. Epi wap gade zye moun sa yo la, mande yo depi kilè somèy pase nan zye, wap gade zye dam nan la. Ou konprann? Mande yo kilè moun sa kabicha. An? Sa vle di ke gen de yon gon gon seri de maladi ki pral devlope la nan. Moun nan ka ap mache lap pipi sou li, lap mache lap fè tout afèl sou li. Bagay tèrib. Jèn demwazèl konsa monchè. Di nou sa sensèman. Mesye mwen sensèman m pa nan ipokrizi ankenn moun si gon leve pye si gon bagay kap fèt pwobableman ma retounen men m debòde m fatige mwen m di nou m sot nan fanmi m paka nan fè sanblan sanble se près la sèlman jounen jodia yon pati ki egziste kap fè moun konprann sa kap pase sitiyasyon an depase m pa konn pou lòt moun. Si m kapab ma di nou, si m ka kontinye ma di nou, donk m bouke, m fatige, m pa kapab ankò, donk kite sa, kite sa, m pran pòz yon tande. Wilson Barthelmy, Dejenelio, ke Granmèt la kontinye pwoteje lavi w, bòn fèt mon frè, mesye. Lespri a pa kapab ankò. M sou chòk, m sou chòk, m pa ka, m pa mwen menm k ap plede chita la a chak jou, menm menm penpenp lan, menm chanson, le menm refren. Donk kounye a la, se nou k vin ènmi bandi nan sosyete a, kòmsi se nou, paske yo pa ka vin la pou n di yo pa pale, yo pa ka vin la pou n pa resevwa yo, kòmsi se nou k ap fè moun konnen peyi a an mal danfan. Mwen menm m toujou di l jan l ye, e konsa m ye, m pa ka nan fè sanblan M paka nan ipokrizi a. M pa kapab. Si nou kapab kapab m fon kapab. Wi. Donk sèlman n ap anonse tout moun ke nou kanpe, nou kanpe an atandan ke otorite yo aji, an atandan ke sitwayen yo konprann ke peyi an paka rete konsa. li kapab entèlektyèl, li kapab emosyonèl, li kapab sosyal. Nou pap gen tan pou n defini yo chak, kosyan entèlektyèl, kosyan emosyonèl, kosyan sosyal, men yon moun ki gen yon minimòm sa ap rele lojik, bon sans avèk rezonman, w ap mande èske vrèman gen espwa toujou pou yon moun kap viv an Ayiti. Men sèl bagay mka di nou ke gon famin kap klaksone nou rèd rèd rèd la, gon grangou kap frape pòt nou seryezman la, e Rayichen di danl blan, lè malèrèz yo konn fè ti vwèlta al Sendomeng al Dèzagribay, bon Zagribay la gen moun ki pa nan Zagribay la e gen moun ki pap janm nan Zagribay la. Men s ou mèt di m sa w vle. Si pa t gen zagribay la, gen moun ki t ap anba tè deja. Lafen t ap deja pete fyèl. Donk, pa gen posiblite. E w gade pifò machin moun yo t al achte ti pwodui, machin sa yo ap pouri nan baz Jal Lanmò San Jou. Genyen l libere, genyen l kenbe. Machandiz moun yo gaspiye, yo andete, yo dwe labank. Yo pa konn ki siyan pou yo adrese, anpil ladan yo nan mawon. E jodi a, moun ki pran risk al Sendomeng nan l minim. E nou wè vizay wout la, nou wè jal lanmò san jou k t ap fè sikilasyon yè nan wout Malpas la, nou gen yon ide. Donk, moun sa yo ki pa al Sendomeng, ki pa al dè Salami, ki pa al dè Adòg, ki pa al dèyè. Lè mayi a bon mache, spageti a ou pa bezwen konn ki spageti l ye depi l bouyi ou moulen l ou vale l menm si l ap pran 5 èdtan 6 èdtan avan l on ti jan degaje nan vant ou li pa li pa prèske konseye avèk moun k ap pran l avan y al dòmi an paske ou ka fè on nuit boulvèse paske on seri de spageti w ap manje ou mande èske se spageti dèfwa ou moulen machwa w jiskaske dan w prèske tonbe men. Ou lè w gade l ou di se pa plastik la sanble se yon pase ou lè wap moule yon sant wap kraze kanmenm men donk e nan eta sa nou ye men nou te nou te jwenn li gen moun ki te riske ki t al dèyè l pou nou kounye a pa gen moun ki vle pran risk ankò nou pa pwodui anyen nou rete nap gade nou a la mèsi a la charite de la kominote entènasyonal epi tout peyi a sanse fèmen sou nou tout moun ki konn mennen ti aktivite yo chèche yon kote yon kwen yo met kò yo wap gade lari pòtoprens. Se kòm si s on lari dezète. W ap mande èske s on grèv ki gen, ki sa k genyen. Tout moun pè, tout moun panike. Si moun nan pral regle yon bagay, li pran yon vye moto, li mete yon kas nan tèt li. La ankò, li pa alabri non. Gen aksidan, gen anpil lòt bagay ki ka rive. Men plizoumwen, moun k ap tann li an kapab fatige pou jounen an paske y ap tann plak machin, y ap tann koulè machin. Enpi l, voup, li pase dè moto a, l al regle sa l gen pou l regle a. Li kase tèt tonè, al anba kabann li, al nan lakou, fèmen baryè, sa k gen mi moute, mi disèt wotè, men nan sitiyasyon ke n ap viv. Donk, si nou kapab kenbe, ann kontinye kenbe. Mwen, m ap di nou trè sensèman, donk, pwodui de refleksyon ankò nan sosyete sa a, l ap ra. L ap ra lakay mwen. M p ap ban nou manti ke mwen m pa kapab, m vrèman dekouraje. M vrèman dekouraje. Dekouraje nè pa kretyen, men m pa. M pa enspire, pa gen ankenn ankourajman, m ap ekri bagay pou avansman sosyete sa a. Donk, m pa pèdi nuit ankò, m pa nan pèdi tan ankò paske fòkinn peyi sa a pa gen espwa pou li. Humm son reyalite menm jan avèw gen de nèg ki di men poukisa yap pale poukisa chak maten nou oblije vin la ap di menm bagay yo di yo kidnape entèl konprann tèl zòn bloke pa gen dlo pa gen kouran bon se se menm bagay yo e ou gen lenpresyon ke moun ki la pou ta pran desizyon yo sa bon sa pa enterese yo dayè ou gen lenpresyon tou menm otorite yo pa konn sa kap pase Wè ou wè video wi nou mwen menm oblije di paske se yo k la non se yo k la kap touche lajan ke mwen menm avè wap peye a wi dakò an di swadizan otorite wi donk ou wè sak pase nan dosye palèdjistis la ou wè premye minis la ni minis enteryè a. Yo di jounalis kap bay manti paske yo pa konnen sa kap pase. Sa vle di yo pa konnen si komisè gouvènman pa al nan biwo l, yo pa konnen si dwayen tribinal la oblije kouri kite espas la. Yo pa konnen si yon pil moun te manke mouri, yo pa konnen si gen machin lapolis nan men bandi yo, yo pa konnen si gen jij se bout mi yo monte pou travèse, yo pa konnen okenn detay nan sa. Donk se kòmsi yap viv nan yon lòt mond pa rapò a popilasyon alòske popilasyon ap tann de yo yon repons Donk konpòteman oubyen deklarasyon ki fèt dènyèman de la pa de premye minis e minis enteryè a donk montre popilasyon an la koulye a la li pa ka konte sou moun sa yo dayè l peye pou ba l sekirite alò pou konnen nivo sivilizasyon yon peyi gade sèlman kòman sikilasyon l ap fèt donk lè nan yon peyi bandi yo gen tantasyon fè sikilasyon donk li klè ke se bandi k ap fè lalwa tankou Imaj sa ki te rive sou nou e n ap pale de li maten an kote gwo chèf gang sa, lanmò san jwen nou ka site l nan plèn nan, ki t ap fè kontwòl papye machin e nou te wè imaj yo, bandi yo, yo parèt alèz, yo pa enkyete donk sa ki eksplike jodi a fè yon mwa, yon jou depi yo okipe lokal palèdjistis la sou Bisantnè donk enfòmasyon Ki pou premye pou premye minis la se se movèz enfòmasyon dont lè de jounalis la te pozel kesyon e nou pale de sa toutalè a e n te wè reyaksyon premye minis li ki kore l e nan sans sa donk Minis se enteryè. wi minis enteryè a ki kore l nan sans sa donk sa vrèman montre nan kisa nou ye jodi a èske premye minis lan pa okouran tou genyen on ventèn moun ki mouri nan site solèy on senkantèn. Lèzòt ki blese gerye ankò wikenn nan san koule nan pi gwo bidonvil peyi a se gang ak gang ki kontinye ap twoke kout twoke kòn yo. Donk sitiyasyon te vrèman konplike pou abitan nan Site Solèy e jiska maten an nou aprann sitiyasyon toujou pa retounen nan nòmal li.